Menm jan gen moun ki tris se konsa tou maten an aprè midi an gen de moun ki yo menm kè yo kontan. Nouvèl tris ke nou pote pou ou tout moun rekonèt atis, piblisis e komedyen Sexy ki te konn fè anpil moun ri sitou nan jan de reklam ke li fè pou divès konpayi oubyen chèn televizyon tou sa nan peyi Dayiti. Ebyen aprè midi a la a nouvèl tris sa ke nou pote pou ou atis komedyen piblisist sexy misye pa la ankò kidonk misye asasine. Se nan tout nouvèl ke nou genyen tout enfòmasyon sou dosye sa a, ebyen atis sexy nou konnen aprè Theriel Thelus trip foumi enfo, Enben te fin denonse, depatcha, demaske seksi ki ta aktif anndan baz 5 segond anndan Vilay de Dye medam e mesye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo enben jodi a la a atis seksi pral jwenn lamò li nan Nazon selon sa nou gen kòm enfòmasyon enben se ta menm popilasyon ayisyèn nan ki yo menm mete la fin nan lavi sexy medam se mesye enben sexy la ki li menm deja e pa egziste ankò e se byen e malere fason ke nap gade e foto sexy atè a e foto sexy atè a ki donk bagay yo grav nan fason si sexy asasine medam se mesye enben pèsòn pa gen kè pou gade jan sexy li menm blayi atè a san ap vide Sexy a on ti boksè sou li e donk nan on kwen se bagay grav grav grav e donk ke nou enben aprann la e nou pral envitew tande plis detay e nou konnen Sexy ki te gen vrè non li Ralph Théodore enben jodi a la ki se 3 Mas 2023 atis sexy mòtèlman blese misye pa la ankò e se moun Nazon ki yo menm mete enben atis sexy dòmi a jamè nou pral pote plis detay pou nou pral envite w enben konnen plis kòman sa te ye e rezon ki fè enben moun yo yo menm yo arive asasine atis sexy donk se pa lapolis ki touye Sexy men se ta moun nan zòn nan ki yo menm touye Sexy. Nou pral envite w gen detay, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Eben e nan moman sa nou kontan pou n kapab jisteman antre lakay ou nan sousi pou n kab enfòme w de trè to reyalite peyi Dayiti eben se si e sèten genyen jisteman va genyen e sitiyasyon ki varye eben nan moman ke n ap pale la o nivo peyi Dayiti dosye dosye ensekirite dosye kidnaping e poukwa pa E Depatman Deta la ki apèn mete Ayiti nan yon lis de peyi kote ke pou sitwayen l pa vizite pandan ane 2023 a, e san oubliye e Sexique li menm tout moun konnen kòm ki gen vrè non li, ki gen vrè non l rap Theodore Edimi e nan entwodiksyon an ou te pale de Sexique yon sitwayen ke yo ta moun yo pa rive idantifye ta asasine. Men de preferans Sexy ki genyen men l tranpe, genyen dwèt li tranpe nan dosye gang Vilaj de Dye ebyen nan kad batay popilasyon ap mennen o nivo zòn Solino, zòn Dèlma 24, zòn Nazon, Kriswa ebyen ki genyen zòn ki genyen bandi izo ki anvayi zòn sa ebyen Moun sa moun yo detèmine la ebyen yo kontre ak Sexy yo depoze lapat sou li e Sexy yo yo jisteman anpile bal ebyen yo asasine Sexy e popilasyon an vin lapide avèk kout wòch ebyen yo mete fen nan lavi e Sexy. Sexy li menm ki gen vrè non li Rap Théodore ki arive jwenn lanmò l jodi a vandredi a de trè to kote ke popilasyon yo menm yo konnen Sexy te enplike li te an konivans avèk bandi Izo Estrikti te menm a yon sèten moman done ki ta jwe nan baz sik segond e ki te tou pran abitid ap moute desann anba a, menm fè yon bon bout tan ba dòmi leve kay izo, manje kabrit, boukannen, ebyen moun Nazon, moun Solino, 2 trèt o maten la nan kad batay y ap mennen kont fas a gang sik segond lan ki vle, ki deja anvayi yo, ebyen yo met yo jwenn ak sesi kò ke yo repwoche kòm moun ki se antèn izo, kòm moun k ap pran kòdone enfòmasyon nan zòn sa pou bay izo pou bay gang izo a enben yo depoze lapat sou li e yo krible l ak bal ebyen aprè ke popilasyon menm yo vin vin api lapide li rès kadav la avèk kout wòch jan ke nou kapab imajine w ki vrèman orib nou pa kab twò montre w men sepandan se sa la reyalite nan moman k ap pale la men nan menm reyalite sa tou izo e seksi ki arive jwenn lanmò l e gen anpil Kout bal ki kontinye ap chante jodi vandredi a la nan zòn sa yo, nan plizyè zòn, ebyen gang Izo a ki vle tabli yo chèf gang onivo zòn Solino pou ka fasilite yo fè plis kidnapin, fasilite yo ransone moun e sitiyasyon sa ke moun Solino di yo menm yo pap kite Solino tounen menm jan ak Matisan, yo di yo pap kite Dèlma, yo pap kite Kriswa, yo pap kite Nazon vin tounen menm jan avèk anba lavil la pou m pa di Matisan, ebyen moun yo deside leve kanpe e yo di Yo di lapolis si ou vle ede nou wap ede nou si ou pa vle tou yo menm yap leve kanpe yo pap kite kite zòn sa enben benke nou wè moun ap kouri kite zòn nan pitit nan men san ke moun yo pa konn kote yo prale ti bebe enben moun yo ki yo menm ap dòmi ala bèl etwal nan moket ap pale la anpil ladan yo pran direksyon zòn wout kafou awopò kote yo te rele anba vyadi kote anba vyadi kladimi donk sitiyasyon li trè konplike nan moket ap pale la onivo peyi dayiti nan kad bandi ki ap vle elaji teritwa yo pou kapab fè egzaksyon sou popilasyon an e di. Vwala tou dabò efektivan n ap kòmanse medam mesye la a m konnen ke se si e sèten pou nou menm petèt se son chòk li ye men okazou si ou pat konn atis la e lè n ap pale de talan msye te gen anpil anpil talan pa gen moun ki pat pa apresye l ou pat ka pa ri depi w tande seksy ap pale msye te vrèman trè trè funny medam mesye. Men an menm tan son tristès li ye pou nou paske jodi a lè wap gade jèn talan sa yo nan lòt peyi se kòm si se eksplwa son ekip jèn gason ki ap ki teknikman ki tap byen reprezante peyi an men wap gade jisteman lè kondisyon lè movèz kondisyon ki reyini Anndan peyi an, e fè ke mesye sa yo tonbe nan vye zafè. Evidaman, nou konnen ke atis lan li menm li gen pa de responsabilite l. Men, si pou nou rete nan kad sa avan sa, medam mesye, avan ke nou antre plis an detay, jodi a la, se si e sèten, sa fè nou mal anpil, anpil, anpil. E se yon tristès li ye, paske jan nou di l, w ap gade fason ke peyi a ap dewoule la, ou ta di ke depi se jèn gason, jèn fi, e akoz lè movèz kondisyon, Peyi dayiti ebyen ap souse depi se jèn moun ke n genyen wap gade solisyon an movèz solisyon an la se anpil ladan yo se kouri kite sak pa kite ebyen malerezman ap pèdi vi yo men nan ka seksi pou m onèt avèk nou nou pap gen twòp pitye poukisa odela ke nou renmen atis la odela ke nou apresye atis la nou renmen talan l men seksi fè de movè chwa medam mesye fò nou bay verite an. Dan lavi sa ou gen chwa, ou gen chwa. Men malerezman misye li menm, li te plis kanpe bò kote obski lan, setadi ke daprè rimè, daprè plizyè sa moun t ap di, Sexy te foure kò l anba vant mesye Izo yo. Lainol, repran sa pou nou pou moun yo konprann byen frè m. Odela de talan l, odela ke nou renmen l, odela ke nou apresye l, lè moun nan fè yon movè chwa, fòk nou kanpe pou nou di, a, sa pa t bon. Ann ale sou ank sa. Wi, alò Jimmy, n ap kontinye elabore kon ans ki atravèk i e atis e Ralph Theodore ki se i ki se e atis seksi isi koni. Atis seksi isi koni jan ke ou sot di la Jimmy e sa fè nou tris men m p ap ba w manti bò kote pa pèp ayisyen an, la grand population en general men yo pa twò tris paske kanmenm Kant il saji se yon moun ki ap kolabore a bandi, yon atis, m panse se yon moun ki, e Sexy se yon moun ki gen anpil talan. Men sepandan Sexy gon chwa. Ki chwa ke l fè? L fè chwa pou l ap manje kòb kidnaping, li fè yon chwa pou l mete l bò kote Izo, e lè w yon atis, yon atis li menm se chemen sa w fè, enben kèlkeswa talan ke w te genyen otomatikman tou, menm si moun te renmen w yo oblije vin deteste w. Pase nan ka sa a, m panse ke de bandi ki abitye ap fè popilasyon an kriye. Donk, Sexy li menm lè al tabli baz li nan Vilaj Ete, e bagay sa te fè yon gwo skandal dènyèman, e Sexy pa t menm te ka defann tèt li, enben jounen jodi a la a, moun Kriswa, enben moun Nazon ki gen de bòn enfòmasyon de Sexy ki li menm se va e vyen l fè soti Vilaj de Dye tounen vin Kriswa, vin kote ke jodi a la a, enben. Yo al dèyè misye andan lakay li kote yon selon kote yo te konn ap fime ebyen yo arive jisteman ebyen etèn souf misye nan kad kolè popilasyon an ki yo menm ap viktim pandan dènye jou sa yo donk nou panse ke kèlkeswa moun ki yo menm gen dwèt yo tranpe nan kad dosye ki ap ki asosye bandi ki ap fè antèn bandi donk nou panse ke kanmenm la a pa gen abi la a donk se popilasyon ki bouke ki pa ka kontinye parapò avèk sa k ap fèt la la a ebyen yo menm yo pase alaksyon E son an son kap ki kap kontinye kote ke moun yo tou konnen gen yon atis gen yon lòt atis ankò yo te repwoche ki nan konivens avèk bandi tankou Ed Lazar e ki li menm ki li menm te chante nan e e kòm gwoupman mizikal la rele e non an echape m donk sa vle di se se E vwala antouka e jan nap swiv medam mesye se si e sèten jan nou dil sa atriste nou e sa atriste nou sitou e pa rapò nou konnen ke nou konnen gen anpil lòt jenn gason jenn fi ki gen talan anndan peyi an e mwen menm pèsonèlman e lè nou pale de seksi medam mesye nou konnen ke nap fè referans avèk Punch e misye son lòt jenn atis e nou wè mesye yo menm mesye sa yo. Pèsonèlman m felisite yo, Punch, e genyen Sifwayèl, antwot. Rezon ki fè m felisite mesye yo, yo wè lavi Ayiti an vrèman difisil, yo wè bagay yo pa fasil, olye ke yo menm yo deside al fè vye bagay, anpil nan ti mesye sa yo jete kò yo Sendomeng. Pandan ke yo Sendomeng, ou kapab wè yo kontinye ap fè skètch yo, yo kontinye ap fè piblik lan ri, men yo deside pa fè movè chwa. Se sa pou nou remake la. Wap pran yon moun kankou Punch, kankou kankou e lòt yo, yo deside al lòt kote olye ke yo ret an Ayiti, olye ke yal travay pou gang, ebyen se nan sans sa kem di Sexy sensèman misye anraje paske nou tout nou tap tande rimè, tout movèz rimè ki ta ki te di ke Sexy asosyel avèk Izo, epi jodia la malerezman aprè menm pa 3 mwa pou pa di 2 mwa men sak rive Misye tonbe la l mouri e jan nou di l yo kribe l ak bal, kribe ak bal. Non sèlman misye fin kribe ak bal, popilasyon menm ki deja te swaf seksi, ki te deja ap chèche seksi, popilasyon medam mesye mwen di nou se domaj nou pa p kapab moutre w jan de foto sa. Yo vide wòch sou tèt li, kraze tèt misye ak wòch. Vide wòch depi se nan depi se kòl ou prèske pa rekonèt kòl menm la ok poutèt kisa se paske pèp la rive nan yon kote pèp la wè ke l pa ka fye l a lapolis li wè l pa ka fye l avèk otorite donk pèp la poukont li malerezman nan kondisyon sa ebyen gen moun k ap pase Epi se si e sèten, bon la nou menm, jis kote nou ye an, m panse ke pèp la pa egare. M panse pèp la pa egare medam mesye. M pa kwè pèp la ta pral fè yon abi sou misye pèsonèlman. Paske te deja gen rimè. Jan nou di, depi 2 mwa, 3 mwa, non Sexy tap site kòm moun ki tap, ki te asosye l avèk Izo. Donk jan nou di l la nou l, se plizyè kout wòch, seri de gwo wòch yo lage sou tèt li, ah, bagay terib nèt frè m. E wi Jimmy alò e nou ap pale de e ben e dra mwen pap pale de dra fen sila ki arive e pwodwi trè to jodi vandredi e 3 mas 2023 an e ki koenside tou avèk yon kaskad de e seri de kidnaping ki arive fèt men nan kad sèks la Jimmy. O kontrè il ne saji pa menm de rimè e se yon reyalite menm sèks ki pat ka defann tèt li lòske enfòmasyon te pran lari Te Sexy t abitye moute desann nan Vilaj de Dye. Dans un premier temps, li te fè konnen kòmkwa se jwe li konn al jwe pou Izo e kòmkwa li te fè konnen kòmkwa se yon atis e se yon atis ki kapab jwe pou nenpòt moun, nenpòt kote, se sa ke li te fè konprann. Men, lòske enfòmasyon te pran lari, li te di ke li t ap pran tèt li nan dcpj, li pa t rive fè sa. Men deklarasyon Sexy te fè pou l te eseye defann tèt li, e byen li te Okontrè li fonde tèt li bokou plis paske li pa t bay, li pa t konvenk popilasyon an nan kad esplikasyon ke li t ap bay. Sexy, ke tout moun konnen sou non Ralph Théodore arive jwenn lanmò l trè to jodi vandredi 3 mas la, ebyen sa sa antre nan kad revanch moun moun Nazon, moun Kriswa, moun Solino. yo, zòn ansanm de zòn sa yo ki a nan moman ke nap pale la ap dezète, popilasyon ap kite lakay yo, ti bebe nan men, moun yo pa konn a ki sen pou yo adrese yo, e deja di mi, yon mo dòd ki lanse la, sou tout teritwa nasyonal la, gon mo dòd ki lanse, yon SOS, gon mo dòd ki lanse, kisa mo dòd la ye, tout blòk jere zòn ou, lè yo di tout blòk jere zòn ou sa vle di kisa? Mwen nou konstate la polis te an eta de fè. La polis jisteman e pwouve ke yo pa gen kapasite e yo pa vle tou. De preferans yo pa vle. La polis montre ke e souvan se pa polis la polis sa k pa vle. Yo pa gen lòd e yo pa gen minisyon tou. Se pa avèk bout zong yo pral batay kont bandi. Enben popilasyon an ki yo menm di yo p ap kite jisteman vagabon, yo p ap kite bandi, izo vin mete yo deyò lakay yo. Enben yo kanpe, yo di JPP, Kapwa Lamò, jan l pase l pase, y ap kanpe goumen. E genyen o nivo zòn Solino ak Kè Maladi, men se youn sèl zòn ki te aksesib pou kamyonèt, bis k ap soti Jeral, k ap soti Klèsin te konn pase, e men lòske bandi Izo pran zòn nan la, sa vle di tout, tout popilasyon yo sanse la e an ebilisyon, yo sanse la panike pa rapò pa gen kote ou ka fè la nan Pòtoprens Pou w kapab jisteman santi w alèz, bandi vle pran tout kote. Donk gon modòd ki lanse tou pou tout pou tout moun mete tèt yo ansanm pou yo tou mache pran eben gang pou yo tou e deklare lagè a gang Izo, gang Six Seconde lan ki genyen alye l onivo Platon Bèlè, onivo Ho Bèlè ki e gang sa ki gen nan tèt li onivo Ho Bèlè e Mayo Kempès ki li menm se yon ansyen sekirite Nenel Cassy e gen egalman Gen egalman plizyè lòt bandi ankò ki yo menm se te de militan nan do Nenel Cassy, nan do André Michel sou lepòk yo tap goumen kont prezidan Jovenel Moïse, enben mesye sa yo, yo erije tèt yo an de prezime de kidnapè, enben aktyèlman la ki yo menm ap mache pran zòn, mache konkeri plis teritwa pou fè moun kriye nan Pòtoprens. E nan kad dosye ensekirite sa tou, nou wè nan moman nap pale la trè to, Jodi vandredi a la, gon plizyè ka de kidnapin ki arive fèt nan è nan è metropolitèn nan la ke nou pral ba w presizyon sou sa. Donk sitiyasyon an ki konplike. Jis yon segonn medam mesye, pandan se tan bon la e nou wè gen plizyè reyaksyon egalman, plizyè plizyè reyaksyon e m wè ke gen nan nou ki di wi se vre ke nou gen twòp jèn gason, jèn fi k ap gaspiye anndan peyi an. Se si sèten bagay sa yo fè nou mal men an menm tan tou, an menm tan tou sa atriste nou paske sensèman m panse ke bagay yo pa t sipoze fini konsa. Bagay yo pa ka fini konsa, seri de moun nou wè ki gen talan, seri de moun ki te kapab itil sosyete an. Ebyen nou wè se move chwa sa ou fè. Men an menm tan tou, verite an se ke jodi a la, gen yon mesaj ki lanse la menan mesye. Gen yon mesaj ki lanse la, ou menm ki son jèn gason, ou menm ki son jèn fi, ki bezwen fè lajan fasil. Ou menm ki bezwen rantre nan vye zafè, epi pa bliye yo toujou di l, lavi bandi pa jann dire. Ou menm ki deside rantre anba vant gang yo, w ap gade chèf gang yo pa jann tonbe. Se souvan ou menm kòm swadizan ke yo itilize en kap viktim la. Donk evite al rantre nan jan de bagay sa yo mesye dam. Ou menm ki gen fanmi w an Ayiti pale avèk yo tou, petèt ke yo kapab tande nou. Men evite ou menm ki ap swiv la, evite bezwen gen lajan, evite bezwen alamòd two vit paske se ou kap viktim. Se ou kap viktim. Yon jou ou lòt wap tonbe. Epi si se pa lapolis ki pran w. Bon kite pito se lapolis ki pran w. Pase jan nou wè popilasyon an la ki anraje la ki andjable la popilasyon an la jan nou wè la se gason pa kanpe popilasyon depi yo pran w yap rache w. Ou imajine yon atis ki tap fè yo ri yon atis ke yo te apresye Ebyen jodi a la yo kite kesyon atis la de kote, yo menm ankò yo ouvè lakwòch. Poutèt kisa? Paske pèp la vle viv. Pèp la bouke. Se nan sa ke nou ye la. Epi n ap di popilasyon an, nou pa gen anyen pou n repwoche w. Defann w ap defann tèt ou. Men pèp la, pa bliye moun sa yo k ap bay zam nan, otorite sa yo, ansyen depite sa yo, ansyen senatè sa yo, ansyen òm dafè sa yo, òm dafè sa yo ki gen sanksyon, fò n pa bliye pase pran yo tou. Paske si nou kapab pran seks ki t ap fè nou ri, ki t ap mete plezi pou nou, etandone ke l te nan vye bagay, ebyen fò n pa bliye nèg sa yo ki t ap pote matyè fekal nan paleman, fò n pa bliye pran yo tou. Nèg sa yo ki t ap di yo se avoka pèp la, fò n pase pran yo tou. Se fòk pa gen fòs kote. Men nan sans sa, mezanmi, bagay yo pran yon lòt nivo la. Bagay yo pran yon lòt nivo, mwen espere ke nou konprann sa. E wi, pandan n ap pale de sa, Monchè anpil anpil nouvo ka de kidnapping nou aprann la jan nou tap dil la nou l deja maten an la medam mesye nou aprann ke yo fenk kidnape Jean Charles ansyen sekretè deta sekirite piblik piblik lan ansyen chèf kabinè DG Ramil Nomò yo kidnape l Yo fèk kidnape ansyen komisè Orival la ankò. Donk, ann kontinye sou ang sa Lionel, plizyè nouvo ka de kidnaping an.